Te maten an la, antèman Theodore Beaubrun alyas Sexy Chanté nan legliz la kote anpil zanmi fanmi te vin asiste pou rann li yon dènye omaj. Men kite m di nou tou, pat gen moun ki te ka konsole lè yo tap rantre epi soti ak kadav Sexy. Nan menm atik sa, medam mesye enfòmasyon yo kontinye tonbe, bagay yo pa bon ditou nan Pòtoprens, genyen 3 moun yo fenk kidnape maten an la, e se sa enfòmasyon yo te kapab konfime. Plenstan nan moman nap pale a la pou moun ki pa konnen vizaj chèf gang Izo, Fwa sa a, li devwale foto a. Pran lari, anpil moun ki te konnen ak sa k pa t konnen pral resi wè kilès ki chèf gang Izo. Gwo lobo pete nan boukante lapawòl antre senatè Julio Joseph ak Ismael Valestin. Sa w tande a, anpil gètmanman soti, nèg yo pete lobo e Ismael Valestin ta di ansyen senatè a Yo te mare l pou vòlè bèf. Medam mesye se gwo zen k gen nan peyi a pou lenstan an nou antre nan detay enfòmasyon yo nou se Sophertv 83 siw poko fè sa sonje abòne ansanm avè n pataje videyo a ak lòt zanmi wap toujou edifye a chak fwa nou poste yon nouvo videyo sou chanèl paw la. Zak kriminalite yo kap rapousib nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens, kote nou aprann la genyen plizyè moun ke bandi kidnape ayè aprèmidi mèkredi an nan Pòtoprens, selon enfòmasyon ki rive jwenn diferan medya. E aksyon sa yo pase pa twò lwen legliz Sacre Coeur Turgeau, men omwen gen 3 moun ke bandi kidnape ayè mèkredi aprèmidi a nan Pòtoprens. Endividi avèk gwo zam nan men yo kite nan machin. ki ta fè virewon nan blòk lan, poze lapat sou 3 moun epi ale avèk moun sila yo. Pami viktim yo, nou jwenn gen yon gason, selon sous ke n ka fè konfyans, ke bandi kidnape l nan Rue O. Rue O a se ri desann devan legliz, alò, devan lekòl Sèvitwa Dasis pa anlè pou desann, aprè legliz Sakre Kè a lè w ap desann yo sou sòti anba w ap moute, ri ki moute, m kapab di la te gen ansyen inivèsite, Unicam m kwè ki te nan zòn sa si m pa twonpe m. Men nan antre sa la gen Université Lumière nan rue Oa se nan menm antre sa e se nan blòk sa selon enfòmasyon ke youn nan moun ke yo kidnape yo se nan rue O enben nan sou tujo a e ki pa twò lwen jan di a kabinè ansyen minis Bertho Dorcé sa vle di se pou dir ke enben bandi yo yo menm yè la ki te mete pye yo atè ki tap komèt on ansanm de aksyon e lòt moun yo yo menm se nan lòt perimèt ki pa twò lwen. Ann di legliz sakre kè ke aksyon sa pase, selon ann di enfòmasyon ki vin jwenn nou yè la nèg yo pat chome se bote yo tap bote moun ki koz ke yo kidnape 3 moun ayè aprè midi sou tiujo nan ann kapab di toujou nan pòtoprens. Minis jistis ak sekirite piblik la Emmeline Prophète. Milce ki lanse apèl bay popilasyon ayisyèn nan pou fè sa n rele lejitim defans fas avèk gang yo byen an referans avèk atik 273 kòd penal ayisyen an ki rekonèt dwa lejitim defans nan ki evoke ke minis Emmeline Prophète Milcé site la. Men Konsèy lòd avoka bawo Pòtoprens yo, yo deplore sa pa rapò avèk ann di sa ki di bò kote minis lan. Alòske yo inyore la enben konpòteman gouvèneman yo kondane, denonse konpòteman gouvèneman an plas lan li di ki jodi a la, yo di ki jodi a la paka pran responsabilite l nan mate ann di kesyon ensekirite ki gen la. Entèvansyon sa ki fèt bò kote minis lan selon konsèy lòd bawa avoka Pòtoprens yo, yo kalifye l kòm yon bagay ki inelegant bò kote minis lan ki li menm jodi an la ki ap pouse popilasyon li menm ann di fas avèk bandi yo pral mete yo fas avèk bandi yo jodi an ki genyen de seri de gwo materyèl nan men yo e men pwofèt Milse selon sa yo di ki ankouraje lejitim defans e men ki ta montre jodi an la ke se meyè fason la ke popilasyon li menm Li e kapab defann tèt li. Apèl lejitim defans sa ke gouvèneman an lanse a, li montre ke gon degre ke jodi an la ensekite a rive ke pouvwa ki la, li pa ka aji kont li e vizavi sitwayen sa yo ki jodi an la, manm nan gouvèneman ki kite, ann di konpòteman sinism lan ale twòp, yo twò sinik, jodi an la, yo vin gade, yo vin bay vag, yo vin aksepte ke yo pa kapab. Atik an di, pandan ke yo site enplisitman sitwayen yo fè fas avèk gang yo, avèk kesyon sa yo gen nan men yo kòm kòm kòm materyèl, alòske bandi yo yo menm gen nan men yo de seri de zam de gè, nan konpòteman sa, enben ansanm konsèy la yo menm yo kondane apèl swisid sa ke yo kalifye ke minis jistis la li menm li lanse a. Gouvènman sanble ke la li parye sou karaktè men finès men sa jodi a peyi a ap konnen la, Yon konpòteman ki ankò kritik. Atik 273 Kòd Penal lan fè referans avèk yon ka dirjans oubyen sitwayen an li menm k ap koperre pwovizwàman avèk, ann di, fòs lòd yo, sa vle di an ka konsa, e oubyen k ap koperre tou avèk, ann di, fòs lòd yo, lapolis, pou ba yon ansanm enfòmasyon. Men, nan jan sitiyasyon an rive la, selon sa ki di bò kote konsèy lòd lan, li pa kwè ke si mwayen nan. yo ta rive defann pwòp tèt yo avèk bandi ame yo ki jodi a genyen 2 zam de gè nan men yo. Nan sans sa, konsèy la denonse konpòtman minis minis jistis ak sekirite piblik lan ki se Emlin Prophète Milcé ak tout ekip li an ki eksplisitement ki klèman ki klèman di ke sa gen la jodi a la yo pa kapab jere l e yo bay vag avèk li e k ap egzije sa rele yon entèvansyon etranjè pou vin ede yo nan batay kont kesyon ensekirite ki gen la. Angiz de konsèy, Bawo Pòtoprens envite la mande minis Emmeline Prophète Milcé pou l refere l a kòd penal lan kan ke l saji de desezi sa rele responsabilite etatik ke li menm Leta genyen pou ke jodi an la pou yo bay resous jiridik avèk yon ansanm de moun ki anndan sistèm nan bay mwayen avèk Leta avèk Lapolis Nasyonal Dayiti, lòt ant ki la pou tabli sekirite, lapè anndan peyi an. Olye pou yo evoke atik 273 kòd penal ayisyen an ki pale de lejitim defans lan, vo mye ke yo pran dè dispozisyon nan leta, nan gouvèneman ankò pou yo bay lapolis lan e yo menm pou pèmèt ke moun ka fonksyone paske jodi a sitiyasyon an se pa yon kesyon de lejitim defans pa rapò avèk sa bandi yo gen nan men yo ke popilasyon li menm li ka rive fè paske pwoblèm nan li tèlman anpire yo pa kwè ke Pèp lan ka defann tèt li. N ap rantre konsa Wilo Jozèf, konsi ou son ansyen depite, ansyen delege, ansyen senatè de la repiblik e w ap chante vanyan ou. Ansyen majistra tou. Wi ansyen majistra. W ap chante vanyan ou nenpòt lè eleksyon fèt nan plato santral la ou menm w ap premye senatè nan depatman sant pa gen moun ki kapab bare ou. Men gon deba kap fèt la jodi a, se konsa nap sikonskri entèvyou a avèk ou avèk ou menm Rilo Joseph sou yon kesyon deklarasyon de patrimwàn lè w tap rantre e deklarasyon patrimwàn lè ou soti ke yo konfime ou jwenn yo jwenn rantre yo jwenn soti a men genlè selon Wilfrid Elie gon erè k glise nan nan nan rantre a. Lè yon moun kondane a yon pèn anfliktive enfamant, ou pa ka kandida. Ou pèdi dwa sivil ak dwa politik ou. Men ULCC pa anyen. ULCC la se yon ògàn ki la pou fè ankèt, epi ki fè ankèt, li dirije l nan fason l vle paske se li k fè l, epi ki lage l nan lari. Epi moun ap fè buzz, gen de gwoup, gen de medya anliy. Ki pwòch li oubyen k ap travay avè l k ap fè buzz pou li. Epi gen kèk politisyen petèt ou santi prezans ou deranje w nan zòn nan ok yo ta renmen w pa la ki ap fè buzz. Men apre sa kisa ankò? Ulcc se pa anyen monchè pou l di ke li retire dwa sivil ak politik yon moun ou pa ka kandida. Sa ulcc ye? Senatè, senatè, senatè Talèle, silvouplè. Fon ti tan mwen. Monchè m pa pral nan goumen ou wè jan w reponn lè ou di sa ULCC m pa pral di menm jan avè w non non ekoute on nèg nan tranp ou leta fè tout peyi a fè tout sa l fè pou ou jodi a ansyen majistra ansyen depite ansyen delege ansyen senatè evantyèl kandida. Se pa leta k fè l pou mwen non mwen fè l paske mwen kandida leta pa t mete m chèf leta mwen menm ak popilasyon m kidonk ki vin sèvi leta. Si nou konn sa sa vle di, 1200 dola pa mwa e ou konn fè 6 mwa pa bay li, yo pa janm ba ou l. Kòmsi mwen m t ap sèvi peyi m kòm mwen renmen sa, mwen renmen travay pou sosyete mwen, ok yo te estime ke mwen te travay byen malgre prezidan Aristide al an egzil, malgre nèg fè m mawon de peyi a, yo eli m depite malgre yo fout mwen nan prizon. vizavi jodi a tout sa kap fèt la se machandaj tout sa kap fèt la se konplotaj men mwen Wilou ansyen ke je suis gen de bagay ki pap rive wap pale avèm nou pale yon bagay se mwen menm ki di ou ok malgre tout sa yo fèm tout moun konnen isi son peyi moun fè sa yo vle kont yon moun e yo mèt fin fè w li si se pa ou menm ki pran fizi ou fout touye yo ou menm la jistis wap vin di al avè yo. Ou menm m abitye avè w ou menm m abitye avè w ok nèg mwen men ok mwen di w konsa e si gen moun k ap di moun nan jan m tande m ap tande yon nèg talè la tankou m ap tande kòman yo rele kanmarad ki nan emisyon nou ti patnè to mond lan e Wendy fè l m ap tande l yon bann vòlè yon bann senatè vòlè kòmsi nèg la gen yon pwoblèm pandansetan yo menm yo fè mikwo jounalis la tounen yon fizi yo fè l tounen yon M14. Hein yo vle don galil mikro a wi pou yo pwente sou moun pou yo fè moun pè pou yo vòlè pou yo fè lajan pou yo pou fè moun vin sou yo pou fè moun pliye sou yo pandan se tan yap yap trete moun de vòlè yon bann jounalis se konsa wi mikro a wi yo tonon fizi son fize son misil yo fè yo fèl tounen pandan se tan yap manke moun dega nèg la vin di nenpòt bagay kont yon moun mwen m pa fonksyone konsa mwen menm mwen toujou di yon nèg. Mwen toujou kenbe respè m, yon nèg gen dwa vle fè Wilho Joseph sanble avèk yon lòt moun, men mwen di w sa Wilho Joseph resanble, mwen pa sanble a pèsonn, mwen menm m pa soti nan yon fanmi ki abitye vòlè afè moun, m pa soti nan yon fanmi ki abitye touye moun, ni fè sa ki mal, mwen menm m fè tout karyè politik mwen, mwen aji jou an maji a. Moun pa konn fè moun kado. Lè yo fè plen men w, se pa kado ou fè yo. Yo va fè w kado. Bon, nèg respekte m, lè w ap pale avè m, ou respekte m pandan m respekte tout moun. Pa gen pwoblèm senatè. N ap raple ou se ansyen senatè Sant, ansyen depite Mayisad, ansyen majistra, ansyen delege depatmantal Sant. Ou te an nonb tout lòt ap pale yo. E senatè se nou nan emisyon petèt map diw li ou son pwopwetè radyo e m kwè w rele rele plizyè emisyon nan radyo paw la se Valestin kap pale avèk ou mwen jis raple e chèf dakizasyon lòske nan Maissade ou te nan prizon ou Se mwen menm ki diw se mwen ki diw yo ta arete m met nan prizon e se te e se te yon konplo. Petèt m pa renmen non senatè a kounye a, m pa gen twòp pwoblèm avè l, se t on konplo espesyal pou te detwi m. Non se sa, se sa, se sa w te vle di. Ebyen, si m libere, tande, mwen libere avèk yon òdonans, yon òdonans de non lye ke mèt Bèna Senvil, alepòk ke misye te jij enstriksyon, avèk mèt Fedèk Remi, mwen pa menm, m pa t menm konnen yo alepòk, yo sòti m deyò avèk yon òdonans non lye. Pa gen anyen yo te repwoche m. Yo menm lajistis, se te konplo lapolis pou yo te fize manba bann kabrit, malerezman sa pa te rive, men m regrèt sa pou yo tout ki te fè sa a. Epi Michael Lucius, malerezman, bon wa ye devan nou dèyè, ki te kanpe, ki te avili m san li pa t janm konn pale avè m. An matyè de jistis Senatè Reno Joseph. Kote malèz mwen rive la a. Se pa mwen, yon sèl bagay m ap di, lè yon nèg ap pale avèk yon ansyen senatè, yon ansyen depite, mwen menm mwen toujou di sa. E nap kontinye gen respè pou ankò Senatè Wilho Joseph ou son ansyen senatè an matyè penal gen plizyè koz yo mete moun nan prizon ou ka fè kidnaping ou ka vòlè fon ti tann mwen fon ti tann mwen an matyè penal gen plizyè koz gen vyòl ki gon priz ki gon nonm dane talè bon kote n vle rive antouka mwen pa konn pè pyès non men gen òdonans se nou ki fè mikwo a tounen yon figi. Lè wap pale a jounalis la sa. Mwen kwe radio konba FM 90 pwen 9. Lè wap pale a jounalis radio konba FM yo wap pase yo lòd la. Men banm chans poum poze w kesyon Rulo Joseph si w vle. Mwen menm etam la m di w konsa wap di bon bagay di m li ok pa gen pwoblèm. Ou menm fòm fè ti rapèl la pou ou paske ou di w libere avèk yon òdonans fòm fè ti rapèl la pou ou Rulo Joseph fò banm chans pou w fè. Maten ou pale la ou pale lòt kote men fò banm chans m fè ti rapèl la pou ou. Lè w nan prizon yo arete w pou yon bagay. Yo ka arete w pou kidnaping, pou vòl, pou vyòl men depi w libere se bagay fini. Paske w sot di la, gen nan moun se touye pou touye. Moun konn fè mal pou kanpe, enben kontinye kontinye fè mikwo la tounen fizi toujou, epi ok, kontinye anmède tout moun, ou konprann, kite nèg mete w devan pou ap fout vannen moun, epi konprann tout moun ap kanpe gade w konsa. Depi w nèg se anmède w ap anmède moun, w ap viktim. E sa fè mwen pa anmède pèsonn. poum pa viktim mwen tout moun ou wè la depi se mwen ki pou pwoteje mwen pwoteje m pa nan detwi moun m pa nan anmerde moun mwen dil ankò lè yon nèg chwazi anmerde moun yap anmerde w osi kama pap padone w Monchè mwen menm m gon avantaj m se nèg la plèn du nò m pa janm anmerde moun si lefo pou fon bagay pou ayiti map kontinye fèl si se sa w rele kòm anmerde si lefo. Ok m pa bezwen de kenn nèg ayiti wi lo joseph fè sa w vle fè a eskize m oditè pou kante lapawòl la ou pa ka fè m anyen ou pap fè m anyen m ap nan sant lè m vle ou pa ka fè m anyen ou pa ka fè m anyen ou pa gen ou pa gen menas ou pral fè m ok ou pa gen kenn menas ou kapab fè m senatè sa w fè sa w fè de sètifika rantre Dakò, mèsi. Alò, banm eksizem wi e banm eksizem e bourik e sendomeng gon jan w aji avèl banm eksizem oprè de tout oditè boukante lapawòl mes excuses a tout oditè boukante lapawòl gon jan w trete bourik sendomeng e vin an 4 pat ak tout labou w resevwal konsa. ok ak 4 pat ak labou resevwal konsa m vrèman eksizem pou eksitasyon mwen m pa konsa wè se ri m tap ri donk menas wilo joseph yo pa ka entimide kenn moun an ayiti e yo di toujou di. E m pa vrèman chonje pwovèb la. Men vrèman, vrèman, vrèman dezole Alex Censiren, vrèman se pa jan Ismael Valestin an sa, dezole Guerrier Henri, dezole tout moun, tout moun ki kwè nan jan Ismael Valestin e mwen te eksite men gon jan senatè ap pati fò m te ka moutre li, bon wè li di li pa gen anyen, mwen menm tou m pa gen anyen avè w. Men sof ke lè yo arete yon moun, ou al nan prizon, yo arete w pou vòl, pou vyòl, asosyasyon de malfetè, kidnaping, vòl a men ame. Bon chèf dakizasyon k pote? Lè yo t arete Rilo Jozèf la Mayisad pou vòlè machin. Jij Bèna Senvil libere Rilo Jozèf, se fini, se fini, piske se le jij dè jij. Yon jij enstriksyon ki libere Willo Joseph, epi tout bagay fini tout chèf dakizasyon tonbe. Alò sa m te vle klarifye avèk Willo Joseph an 2019, m tande tout pale yo, m petèt m pa gen moun ki voye m, e pa gen moun ki ka voye m tou. M rele Jean Ismaël Valestin, m se nèg Laplenndinò ok, m se Laplenndinò, m se yon kafou e li pou nou 2. Li pou nou 2. Menas pa menas, entimidasyon pa entimidasyon, n ap la a. N ap toujou la. Nou konnen sa n ka fè. Nou konnen tout sa n ka fè. Pouvwa n nan men nou, nou touye lè n vle, nou rache lè n vle, nou egzekite lè n vle. Men peyi a e pou nou tout. M ap mouri lè Bondye vle. M ap mouri. Loske sen jak mare a deside m pa pè kenn moun isi m pap travay pou kenn moun m pa pè kenn moun isi men demen maten wa pran san wa tande tèt ou tout sa w di nèt Willo Joseph.